Pa konn bagy mwen m te ka di. Gad eta peyi m ou di ou di ou se swadizan premye minis pou vin depoze yon jèb flè pou pa ka nan vi bagay yo nou wè sa kap pase nan bimanan la ronn nou kanpe la ronn kòm la polis sèke la fè nou ramase pwomosyon andan la menn se sèl sa nou gen pou nou di la. Jodi a wè nan alokasyon 27 oktòb e popilasyon an yn fwa ankò li reponn prezan e chwazi gen yon vagabon e nou wè Ariel oblije pa ka rete li kouri l ale imedyatman nou di ayibobo pèp ayisyen an ayibobo nou di popilasyon an jodi a li gen rezon. Pou mobilize pa jodia Ariel pa vo anyen mèsi. Jan nou wè sa kap pase andedan peyi an kote moun matisan, moun bèlè, moun lasalin ap mouri anba kout bal jodia Ariel pa ka al depoze flè nan pye papa nasyon an ki se Senchak Desalin ou wè on bagay yo fè pou moniman ki se pou Lipana ou wè se andedan Ariel al depoze flè nou menm nap di Ariel rache manok libète a. Nap veye anwo, nap veye anba, nap di pèp ayisyen achte manchèt, achte pikwa, achte lach tou, operasyon koupe wout, operasyon koupe pye bwa, paske fòk nou wè vòlè yo. Nou menm, Ariel Henry se menm swivi kolon y ap fè, l ap fè. Se poutèt sa nou menm nou kanpe pou n di, n ap mande aba ameriken, aba Kanada, n ap di viv yon ayisyen souveren, viv lame dayiti, viv lapolis. Nou pa ka nan ameriken paske ameriken fè 200. 18 an depi yap kraze nou, yo mete nou anba go, anba sèki, anba yon sistèm esklavaj, se pou tèt sa nou menm nou vin la, nou vin di 17 oktòb sa Ariel Henry pa ka vin fete la, li pa ka vin depoze jèb flè nan pye papa Desalin, papa Desalin tap goumen pou Ayiti souveren, pou Ayiti pwòp, nèg sa yo antre nan mè peyi a yo kraze l, yo kraze l, se pou tèt sa nou menm nou kanpe nou di kwa viv lapolis, viv la rebèl Ayiti, Ariel Henry. Nou pa rekonèt ou nan peyi a paske ou pa pèp pa vote w sou kit ki mete w la se poutèt sa nap mande w pou antre penitansye nasyonal la. Se ekip ti granmoun ki nan pral lèt la oo Nou pa al lekòl tou Nou pa la pou n viv Nou pa la pou n viv menm jan ak tout moun Sa k pase Sa m fè mil goud la Ki sa l pral fè pou mwen Ban m lekòl Nou pa bezwen mil goud Viv lekòl Anba blofè! Anba molocho! M bay m pou youn pou lòt! Militan sa yo tou chak fwa k pou san men! Tande! Fò n sispann avèk militan abolotcho sa yo! Militan sa yo p ap travay vre! Yo p ap goumen vre! Se mil goud, senkann goud ki fè yo mete yo nan lari a! Nou pa bezwen l! Nou pa bezwen militan sa yo! Se yon fèk batay y ap fè! Nèg sa yo pran fake batay pou yon moun vin la goumin sou li vòlè telefòn nèg sa yo sa bon yo tchyo militan sa yo ye men m dakò ak Mandjou militan sa yo ap goumin pou chanjman ki chanjman l ye bon y ap goumin pou yo pran pou yo pran mil goud senkant goud y ap pran nan men lidè yo yo fè lidè yo kounye a plis swaf yo ke lidè yo swaf yo men m swaf m santi m ta fyè pou yon lidè vin dèyè m pou m al goumin pou li men lè y ap se mil goud nèg yo ap pran y ap kraze batay la olye sa lage peyi a pou fout moun mache paske nou pa ka manje. Nou paka manje, nou pa gen gaz, nou pa gen anyen chak jou, lendi peyi bloke, madi peyi bloke, mèkredi peyi bloke, jedi peyi bloke, yo bay 2 jou, 2 jou pou sa ane yo fè, pèp la fin mouri, mesye, e nou pou leve kanpe, paske sa kap fèt la li pa bon pou nou, men m paka sipòte ankò mwen, men m paka sipòte, si se pou sa, lage peyi a pou tout moun mache. Pase brim pou moto nou plen met nou dwa poun manje. Nou di ase ase. Pa gen yon fanm kap di pa gen lidè. Lage peyi an mèy a mache mesye. Bann militan abolotch yo. Bann blofè lekòl nou mesye gèt manman nou. Yo la pou laprès ap kouri dèyè l. Se kòb ki nan men laprès sa fòn konnen. Sa yo pa militan. Yo pap ede n goumen. Se nou menm ki nan lari a. E nou kap pran gaz. Se nou kap goumen an pwovens se nou kap goumen nan vil la. Se nou k konn sa nap pran. Se nou k lè n leve pandan lòk la n pa bay pitit nou nan manje. Se nou k mobilize ankò. Pou nou fè sa kap fèt la, nèg paka vin trafe sou do nou la, e yo pap ka fèl, sou vi nou n jure yo pap ka fèl. Sa pap pase konsa. Sou Ariel ki gen pouvwa. Pandan 4 manman Ariel. Jiska Ariel la, pa gen lekòl k ap fonksyone, pa gen anyen k ap fonksyone. Tout tchòp raboto yo, tout tchòp raboto yo, m mande yo, apati de demen si Dieu vle, tout ret lakay yo. Kote yo jwenn gaz y ap travay, ni klèb. Tout moun k ap fonksyone yo, n ap touye yo. Se sèl sa m ap di. Jodi a, nou vle popilasyon an konnen, fè 216 lane depi nèg yo fizikman y asasine anprè a. E yo sasinen rèv nou, rèv de byennèt, rèv de sosyete, pwojè pou n te viv tankou moun, pwojè pou n te gen yon Leta lib, pou defini koperasyon ak peyi n vle, pwojè pou n te gen yon Leta k la, pou envesti nan agrikilti, pou vant nou pa t depan de lòt peyi. Nèg yo asasinen fizikman Anperè a, e y ap pran rèv nou an, yo antre l anndan tiwa peyi enperyalis yo. Jodi a, anpil jenerasyon pase, yo te pran pwojè sa a anndan tiwa peyi enperyalis yo. It's like immigration is running after us all over the place, all over the world, even our home they're making hell for us, today we said no and we are determined, we are determined to claim our freedom, we will fight to the end, nap goumen jiskaske dènye grenn Ayisyen an kanpe, paske papa nasyon an Dessalines, li te goumen pou nou. Si pat gen koupe tèt boule kay, jounen jodi pa tap gen nwa ki tap gen doktora nan men yo. Si pat gen koupe tèt boule kay, jounen jodi pa tap gen nwa nan mond lan ki ka di ke yo lib. Enben jounen jodi, si ke nasyon zini vle fè pè ansanm avèk nou, se pou yo mete non papa nasyon an nan chat! Nasyon Zini an kòm youn nan moun ki te reklame, premye moun ki reklame dwa de lòm, ki te aboli esklavaj nan le mond antye pou lè nwa. E Ayiti se peyi nou l ye, nou p ap kouri, nou p ap kite l e nou mande pou tout dyaspora yo pou yo retounen lakay yo. Paske peyi an pa kapab, dyaspora an pa kapab responsab Ayiti ankò. M renmen nou pèp ayisyen, rete kanpe debou. Batay jiskobou! Ki sa w panse de fòs etranje a ke dirijan yo mande pou. Nou pa bezwen fòs etranje! Nou kouri dèyè minis la deja! Lè yo vini yo pote kolera ban nou, yo fè kadejak sou pitit nou, sou mari nou, sou madanm nou, sou frè nou, sou sè nou! Nou pa bezwen okipasyon ameriken! Nou bezwen gen pwòp gouvènman pa nou! Nou bezwen gen pwòp lidè pa nou pou nou avanse avèk peyi an, kote pou nou gen yon lòt jenès, pou nou gen yon lòt edikasyon, pou nou kapab gen pwòp otonòm, pou nou pran desizyon otonòm nou, because Haiti is an autonomous country, we are free and we are determined to keep our liberty, our freedom forever. Pèp ayisyen! Poukisa lè yon prezidan eli se pou pèp la Lèzetazini ba l koudeta? Ebyen jounen jodi a, de 1804 a 2022, sa bay 218 lane nou endepandan, nou granmoun, nou kopere ak peyi n vle. Pèp ayisyen! Nou te kolonize pa Lèzetazini an 1915. Jounen jodi a gen yon grenn bagay m vle nou konnen. Lè w kolonize pa yon nasyon, li dwe kite lekòl pou ou. Li dwe kite wout pou ou. Li dwe kite elektrisite pou ou. Ebyen jounen jodi a nou te kolonize pa Lèzetazini. Li mete anbago zam sou nou. Pandan se tan tout zam kap rantre nan peyi a. Se ameriken ki voye. Se ameriken ki voye. Pep ayisyen an 94. Leve kanpe. Lè etazini met pye sou sol la. Se vole li vin vole. Se sou menm tet polisye yo li met pye. Pep ayisyen li retounen an 2004. Li fè konnen li pot solisyon an. Lè etazini paka pwoblem nan menm tan poul solisyon anko. Nou pa kapab. Aba ameriken! Nou pa kapab. Aba ameriken! Nap mande Lèzetazini. Viv la Risi! Aba ameriken! Aba ameriken! Viv la Risi! Kote de yo ki te pale jistis yo? Bann vòlè sa yo mete nan zam nan peyi a! Bann vòlè sa yo! Aba ameriken! Kote bato Santa Maria a? Nou pran pòz nou vin fè dezameman, pandansetan kisa n vin fè? Vann zam pou bòz. Pran pòz n ap jwe boul lage zam atè pou bandi pa yo. Desann divityane! Nou kopere avè Izrayèl! Ayiti sou ou. Kalme vou. Kouman la a se tèm ni ye. Eske e la babekyou ame. E la kris la ame. Pa di nou. Si nou pa vle m travèse pou m al bay mesaj la. Touye m. Pran w kouto. Pran w kouto. Frère, calmez vous. Al ouvè anbasad la pou mwen antre pou m fè pase mesaj la. Al ouvè anbasad la. Tout moun gen dwa pou antre la. Pase sa se tè manman m ak papa m. Tè zansèt mwen yo. Tè Desalin. Goumen. Nou goumen pou libète sa. Calmez vous mon frère. Calmez vous. Calmez vous. Frère. Brother. M pa nan limit. Banm aksèp bon m antre nan anbasad la pa bare m pa bare m se anndan map antre anndan map antre si nou paka gen kè a madam laali pou nou pran kouto pou nou sakrifye m menm jan nou fon fim jezi banm antre m bezwen dirije peyi a pou met lapè babekyou ap tande m pase m konn pase nan tout geto yo kris la ap tande m vwala antre frè Frère antre al libere manman w a papa w al libere peyi w la al libere peyi w la cheri please ou se ayisyen ou se ayisyen hey ann chante hymne national peyi dayiti avè m ann ale pou le peyi ann ale ann ale mouri a bon mouri a bon patri ou la mò patri ou la mò laisse moi rentrer Yo konplis! Se pou tèt rezon sa a nou vin isi a, pou nou di yo libere peyi a, e n pa dakò avèk okipasyon. Nou di plis jamè nèg yo okipe nou an 1915, yo vòlè lè, lò nan rezèv peyi a, nan bank santral. Nou pa ka aksepte jodi a, nou a inèd tan 45 minit pou y ap vin pale nou, nou pa ka rive la, pa nan teritwa anbasad amerikèn. Nan teritwa Ayiti, m pa rekonèt, m pa rekonèt trete sa a ki di depi anbasad la yon kote, bout tè a fè pati teritwa peyi ki gen anbasad la. Paske, si nou nan mizè kote nou ye a, si nou nan grangou kote nou ye a, si nou nan ensekirite kote nou ye a, Si nou nan, sa ki gen la kòm pwoblematik, yo mete nou ladan l. Nou pa ka aksepte sa. E nou di, polis nasyonal, ou pa polis amerikèn, si w se polis amerikèn, fout ou anba, anndan antre anndan, ki ban nou la. Si w pa ka pwoteje nou, e nan katye popilè w rete tou, ki kote w ka ret Bèlvil, sa w ye pou w al ret Bèlvil la? Mesye, pran konsyans. Se yon batay pèp. Fò n rejwenn pèp la nan batay la. Bon, jodi a, selon konvansyon de Vyèn, teritwa sa a se teritwa Etazini li ye. Nou pile teritwa Etazini an, teritwa ke l pataje, fwontyè ke l pataje ansanm avèk Ayiti an pou n vin di yo ke nou konnen ke sèvis sekrè lakay yo patisipe nan touye yon prezidan nan peyi a. Menm jan avèk Lafrans, menm jan avèk Kanada. Nou konnen ke yo vle detui. valè Jean Jacques Dessalines e jodi a nan mwa yo te asasine Jean Jacques Dessalines nou wè yap prepare yon misyon yon onzyèm misyon pou yo vin touye nou kontinye piye richès ke n gen men nap di yo ke nou wè revandikasyon ayisyen yo jodi a se menm revandikasyon sa ki la frans pouki yo pa prepare menm misyon sa pou fransè yo pouki yo pa prepare menm misyon sa la russie Avek on neg kap travay anbasad kap travay etazini neg sa vin la gras a jan jak desalin gras a revolisyon jak desalin nan ki fè ke etazini ka rekonet nou an tika koz ke obama te prezidan men menm obama sa li te bay lod avek lame lakay li katriyem flot us te vin ou ka al verifye sou google kote ke yo atake peyi a an 12 janvye 2010 yo provoke on tranbleman de tè ki asasine tout ayisyen ke nou te konnen yo. Pou n di avèk Biden. Ou di ou pa wè la, ou di se ipokrit. Se sou min yo fè anbasad la. Wi, se sou min. Yo konn la, yo konn lage min ladan l. Pou n di Biden, ou twò engra. Ou te mèt ajenou pou te mande kominote ayisyèn nan pou l ta sipòte ou, pou l te vote ou. Nou konnen ke odepa ou pa t janm renmen Ayisyen. Nou pa mande w pou w vin fè x, zèd pou nou. Men n konnen tchoul ke w mete nan primati an ki se. E Ariel Henry nou mande w pou retire l paske tout moun konnen Ariel Henry se ajan CIA l ye. Son ajan dòman ke yo aktive e jodi an k ap fè travay yo a. Jodi a nou reveye, nou vin pi entelijan. Gras a rezo sosyo, gras avèk zouti entelijan yo, nou konnen nan ki eta ke nèg sa yo rayi nou pa vle wè nou. Enben, nou konprann ke jodi an. Si yo tap fizye nou la ke yo fizye n sou kont Biden, ke yo fizye n sou kont lame amerikèn ki sou teritwa nou an, e le mond antye tap wè, e Putin tap wè, paske jodi a, menm la frans, menm la frans ap mande pou, menm la frans ap mande pou koperasyon la Russie, m pa bezwen di w pou nou menm Ayiti, e men, nap di polis nasyonal dayiti, nap, m pa konnen si yo tap wè se yo tap tann apèl Betty jodi a, ou byen tap tann apèl e, e, e, Rosemila e jodi a, men yo te gon konpòteman ke nou pa twò repwoche. Nap di yo kenbe a konpòteman sa paske polis se polis nou liye. Nou konnen ke anbasad amerikèn kraze lame dayiti li ba nou yon lapolis jodi a kap fè menm zak avèk ansyen lame a sèl dayè jodi a lapolis patisipe nan asasina yon prezidan sa vle di ke lame te konn fè koudeta nan peyi a enben nap di polisye yo se polisye nou yo ye sispann itilize yo pou nou e nap di polisye yo jodi an li lè li tan pou nou pran konsyans pou nou konprann ke peyi sa se pou nou liye nou paka lòt kote nou pa gen viza nou menm Nou pa gen lòt en patri, se Ayiti ke n genyen. Wès nan peyi Lafrans, nou pa yon pwovens o Kanada, nou yon peyi apantyè. Poukisa jodi a, pou se Etazini ap voye delegasyon sou delegasyon, ak ki moun yo pale? Avèk esklav atalan, esklav domèstik, e Jodi a, nou pitit Desalin yo, nou pa twouve nou nan ang sa a. Ameriken yo, peyi Dayiti gen yon lidè jodi a, yon lidè ki diy, ki enfliyan, ki gen gran kapasite, e pèp la kwè ladan l, pèp la renmen l. Ameriken, gen yon jenès ki eklere, yo sou tout rezo sosyo yo, Sak pa sou rezo sosyo yo gran ou gon klas mwayèn kew fin avèl men ki entèlijan jodia dyaspora eklere sa w te ka fè nou twa mwa de sela jodia w paka fè nou li 18 novanm ou wè sak pase si Ariel pa demisyone li pap janm gen somèy gade mesye bank yo tande mesye bank yo. Si n pa korije kaye nou, n ap pèdi sak, n ap pèdi krav. Ou wè nou rive yon kote, nou p ap mande bank yo anyen ankò. Nou p ap mande bank yo desann dola. Nou p ap mande yo ban nou dola. Men, nou pral rive yon kote, mesye bank yo pral kriye si yo pa chanje fizyonn zepòl. Konnye a, Ariel Henry. Ariel, ou gen anpil tan pou kouri, ou pa vle kouri. Si w kite Ariel, ou kite pèp la pran desizyon l. Tout bon vre, tout lajan w fè, ou pral pèdi l. Ou pral sibi yon dechoukaj, bagay m pa konn vle repete. Semèn k ap vini. Se lakay chak minis yo nou pral fè manifestasyon. Pèp Ayisyen, idantifye pou mwen kay chak minis nan Pòtoprens. Nou pral manifeste nan 2 jou, 3 jou ki ap vini la yo, devan kay yo. Apre sa, nou pral pale ak minis yo. Minis yo, minis yo, n ap pale avèk otèl yo. Pa resevwa minis. Onè otèl yo. Pa resevwa minis. On otèl ki resevwa minis ou mele. Gade non. Vwazen vwazin. Pa resevwa minis lakay ou. Eske nou tande. Pat gen avèti. Pat gen avèti. Fè zanmi kap pale la fon ti silans pou nou. Paske nou vin pale la. Nou vin pale bagay serye la. Gade non. Pèp ayisyen. Yo panse yo te tiye Dessalines. Wi, yo te tiye kò a. Jodi a, lideyal Desalinyen an, vizyon Desalin nan, rèv Desalin nan, sistèm nan, kò gwoup la, anbasad yo, boujwa yo, yo te panse li te mouri. Yo tiye kò Desalin nan. Rèv Desalin nan, li reveye jodi a. Rèv la reveye, paske m pa konn si nou wè sa k rive la jodi a. Sa k rive la jodi a, m ap pale avè nou. Jan pèp la reveye la, pral gon revolisyon ki pral fèt. M pa konn si revolisyon an pral fèt demen aprè midi. M pa konn si pral fèt mèkredi k ap vini an. Men revolisyon an, li pa lwen, li nan wout.